Non sèlman anpil lòt moun mouri, men Erik Jean Baptiste, ki gen yon pakou kòm antreprenè, ki vin yon lòm politik, e mwen menm pèsonèlman, gon pakou nou te fè ansanm lè n te reyini nan G8. Nou te kandida ansanm E menm lè pafwa, toujou gen ti dezakò, se lòm ak lòm, se moun politik ak moun politik, men ou pa janm wè nou menm avèk Erik Jan Batis gon gwo diferans. Dayè nou fè yon pakou ansanm nan mennen yon batay kont minista. Li te pran responsablite l a mèt fwa. E ankò, gen anpil sosyal ke l fè anpil kote nan peyi a. Li envesti nan anpil anpil aktivite sosyal, edikasyonèl k ap fèt anndan peyi a. Nou kwè maten an, kou Erik lan, pèp ayisyen, Son dènye gout dlo wi ki ta dwe ranvèse vaz nan pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nan sans sa a, nou kòm sekretè jeneral pati politik Pitit Desalin, nan non pati Pitit Desalin, nan non pèp ayisyen an, Nou retire chapo n pou n desann byen ba pou n pataje doulè sa a ansanm avèk fanmi Erik Jan Batis ke tout moun bay yon vye non Pè Letènèl. Sa pa gen anpil tan Pè Letènèl te deplase. Vin wè nou nan lokal pati politik Pitit Desalin lè n t ap rankontre yon seri de moun. Lè m te di m t ap vin wè l, li di m al deplase pito. Ankò, nou te kwaze Milo nan zòn Sitadèl la ansanm avèk pitit li. Konsa rive, nou kòm yon dirijan politik. Se yon siyal ki voye bay tout moun, non sèlman pèp ayisyen an, men nou menm tou kòm dirijan politik. Nou pa ka inyore sa pou n pran sa kòm yon ti bagay. Nou bay pete kouri pou nou di men ki moun, men ki moun. Men, fòk yon ankèt an pwofondè ki mennen pou n jwenn ki rezon. Ki moun ki otè entèlektyèl kou sa a e ki moun ki egzekite kou sa a? Lemond! Ayiti an danje! Nou pa ka jwe avèk sa lemond! Mwen menm, m ap repete l ankò. Kanmarad nou yo nan rdnp Kanmarad nou yo nan rdnp Gen anpil respè pou nou nou gen anpil respè pou yo tou M panse nou pran yon gwo kou Nou pran yon gwo kou E kou sa a Li pa sèlman koule dlo nan zye fanmi Erik Janbatis avèk kanmarad rdnp yo Nou menm tou Pitit Desalin nou frape de kou a. Se yon move siyal pou klas politik la. Se yon move siyal pou antreprenè yo. Se yon move siyal pou moun klas mwayèn yo. Se yon move siyal pou tout pèp ayisyen an. Pèp ayisyen, si yo rive Erik Jan Batis frape, ki moun ki p ap frape anndan peyi a? Nan machin blende? E pa li sèl. Sekirite ki t avè l lan oubyen chofè l li viktim tou. Fanmiy! Fanmiy! Kanmarad ki t avèk Eric Jean Baptiste la, m kwè l frape! Fanmiy sa ap soufri tou. Nou pataje doulè sa a, pèn sa a avèk fanmiy lan. An gwo, nou pa te ka rete bouch be. Men sèl sa m ap di pèp ayisyen an, depi nou wè l gen ensekirite nan peyi, Nou wè otorite ki la pou rezoud yo pa ka rezoud yo. Depi nou wè gen ensekirite ki jeneralize nan peyi, nou wè pa ka gen solisyon. Konnen moun ki pou mete lapè yo, moun ki pou bay sekirite yo, yo enplike nan ensekirite a. Tande byen sa m di nou wi pèp ayisyen. Depi nou wè gen ensekirite nan peyi, otorite ki la pou mete lòd yo. Pou rezoud pwoblèm sekirite an. Depi nou wè yo pa rezoud pwoblèm nan, depi w nou wè pwoblèm nan pa ka rezoud, konnen moun ki pou rezoud pwoblèm nan, yo pa ka rezoud li, konnen yo enplike ladan l pèp ayisyen. E pa di m di yo enplike nan lanmò Erik Jan Batis non, m pa konnen. M di w nan sans jeneral, depi w wè ensekirite nan yon peyi pa ka rezoud, konnen moun ki pou bay sekirite yo, yo enplike ladan l. Pèp Ayisyen, Nou te pran le tan pou n te pale sou antèn Radyo Karayib avèk fanmiy lan e nou gen pou n deplase pou n al wè kamarad RDNP yo e pou n al wè fanmiy lan. Nan sans sa a, nou pwofite okazyon sa a Radyo Karayib pou nou denonse sa k pase. Yè avèk avan yè! Senatè Moise, anvan n rive, anvan n rive sou lòt sijè a, an n fè yon ti kanpe sou dosye asasina òm politik, òm dafè Eric Jean Baptiste la. Lanmò sa ou sot di l la, e mwen note l, ta dwe dènye gout dlo ki ranvèse vaz la. Men daprè anpil obsèvasyon tou, asasina Eric Jean Baptiste la pwouve ke jodi a ankò yon fwa, ke pèsòn, pa epanye avèk ensekirite jeneralize sa a. Donk, yon nèg ki gen tout kòb sa a e ki pa abite nan nenpòt katye, ki abite nan yon gwo katye anlè dan lè wotè e ki gen yon machin blende de nivo 4, ki gen ajan de sekirite etsetera, li mouri nan kondisyon sa a. Donk, nenpòt kiyès tou kòm lidè politik jodi a, li kapab vilnerab a se nivo. E mwen di sa la semèn dènyè. Gen menm minis nan gouvèneman sa a, gouvèneman Ariel Henry a, yo pa dòmi lakay yo, yo kouri kite rezidans prive yo pou bandi, donk y al dòmi nan otèl, byenke se o fre de la presès, epi gen de lòt menm ki pa ka al nan biwo yo. Eske lanmò sa a pa ta kab sèvi n de. Si m te komèt yon erè, m te fè yon lidè politik yon mal, oubyen si l panse m te fè yon mal, m mande l padon. M mande l padon. E mwen menm tou, si tout fwa te gen yon lidè politik ki te fè m yon bagay mal, oubyen yon konpòteman ki mal, swa m mal sezi, m padone l. MT, Menm pwen jan Bata Isit kòm moun ki gen ti pwoblèm avèk nou, m te di si m te fè yon bagay, yon bagay ki mal, m mande l padon. MT, Lanse yon apèl pou n te chita avèk tout lidè politik yo. Fèdinan, Nou te rankontre menm avèk lèdmi nou, politikman palan. Nou te rankontre avèk anpil lidè politik, ikonpri Erik Janbatis. Lè Erik Janbatis te vin nan lokal lan. Li di Moy, Non ou chanje wi, sa k pase la? Epa w fè apèl a lidè politik? Epa jodi an ou fè w apèl? Sa mande apresye. Sa tèlman enteresan Moy, m pa menm kite w deplase. Vin nan lokal RDNP an. Se mwen menm ki deplase vin nan lokal ou nan Dèlma 33 a. Mèr youn demach parèy pou kèl rezilta? Ki sa ki sa finalite a te ye? Sa k rive, nou te di lidè politik yo, ke nou te rantre avèk anpil nan yo, gen de sèl ki te refize nou. Se te Lavalas, Jean Marc Aristide ki te di l pa nan politik, ansanm avèk Camille Chammas ki te di yo pa gen tan kounye a. Apre sa, nou te wè anpil lidè politik e gen lòt moun te wè ankò. Nou pa te janm konkli yon akò sou sa, men prensip debaz lan, nou te di, Ann fè politik modèn pou n retire vyolans nan politik, pou n retire koripsyon nan politik e pou n retire yon move imaj de politik lan pou n modènize politik la. Erik Jan Batis te di se la l ye jodi a. Jodi an, sa k rive Erik lan, li vin mete plis angouman. Li vin mete plis detèminasyon. Menm lide nou te kòmanse wè avèk sa nou poko te wè. Demen maten, m pral rele yo ankò e sa nan yo tou ke m te pale gen dwa rele nou tou pou n kontinye pwosesis la paske se nou menm ki pou voye siyal la ankò, ankò, ankò. M ap tou di maten an, nou pral gade Konpòtman moun, si l de dwat, si l de goch, èske ki moun li ye, n ap al ankò repale, pale avèk tout moun ki konsyène pou n jwenn on solisyon. Sa pou nou wè pèp ayisyen, moun ki la yo, nou pa ka mete espwa sou yo. Johnny Ferdinand, Guerrier Dieuseul, lè nou pran desizyon leve kanpe nan peyi an, e pa sèlman. Pou lavi chè non. Se wè nou wè yon machin k ap vini sou nou. M te di l nan mikwo Karayib, m te di sitwayen yo de tout kouch, ke moun ki twouve yo eze, ke moun ki pa twouve yo eze, gon machin lanmò k ap vini sou nou. M te di nan mikwo Karayib, pou nou pa rive tonbe anba machin lanmò sa a, ann leve kanpe. Pou n al rankontre avèk machin lanmò a nan wout, kòm nou pi plis, n ap elimine machin lanmò a. Enben, jodi a, nou tout kapab wè sa k rive Erik Jan Batis lan. Pa gen moun ki epanye anndan peyi a. Ou sot di l Fèdinan, ou sot di gen etensèl, yon antreprenè k ap viv nan katye eze, kote moun eze ap viv, li menm ki nan machin blende, li menm ki gen tout mwayen pou l pwoteje tèt li. Gade koman l mou anndan peyi a. Kiyen moun kap epanye anndan peyi an? E pèp ayisyen, nou tande Erik Jean Baptiste ki mouri sa ap pale nan radyo. Ti Matoun, Ti Jan, Ti Jan Jak, se tout jounen y ap mouri nan peyi an wi. Men sa pa fè bri. Se pa sèlman nou tande Erik Jean Baptiste, mwen menm ki an kontak avèk anpil anpil moun sou teren an. Chak tout jounen wi moun ap mouri pèp ayisyen nou pa bezwen konnen ki relijyon nou ye nou pa bezwen konnen ki kote nap viv nou pa bezwen konnen ki ran sosyal nou men pèp ayisyen nou an danje nou an danje poukisa paske pa gon leta Pa gen dirijan, pa gen responsab nan tèt peyi nou. Pèp ayisyen, direktè polis nou an son enkapab, son enkapab. Se vre, m te di nou, depi se politik ki met yon direktè polis, w ap toujou jwenn pwoblèm anndan peyi a. Lè m t ap denonse sa, gen moun ki konnen se jwèt. Ebyen, Ke senatè yo, ke Ariel Henry ki mete direktè polis la, se pou yo rekonèt direktè polis la enkapab, se pou yo rekonèt direktè polis la pa kapab. E jodi an, si w wè Eric Jean Baptiste mouri jan l mouri la a, se paske gen irèsponsablite anndan peyi a. Pèp ayisyen, Ayiti se pou nou, nou pa ka ranje Pou n kite vwayou. Nap konkli senatè. Vakabon pran tèt peyi nou men ki bò yap mennen nou nan menm sans sa yo Ferdinand gay de sèl m pwofite sou antèn radyo karayib pou nou denonse eskadron lamò. Ariel Henry mete! Rosmila mete! Privert mete! Nan tèt peyi an! Ki yo menm? Ba yon machin san plak ap mache ranmase militan politik! Radyo Karayib, m nan sou SOS maten an, sou antèn Radyo Karayib, lemonn tande vwa nou, nou an danje! Imajine w! Gen Dyesèl Fèdinan, Avrayè, yon machin san plak ki make Swat ki debake nan Baz 47 ki twouve l Dèlma 47 gran jounen vè 5 è de lapremidi. Yo antre. Yon konsèy jenn gason Awayi ki se yon eleman enpòtan nan moun ki konn ap swiv avèk kat lòt jenn gason. Mesye yo chita kalmeman, de bra balanse. Yo chita devan lokal lan, y ap pale antre yo. Machin flòt lan parèt hein avèk kagoul hein yo pran 5 nan yo nou ale dema 33 nan komisè a polis la nou pa jwenn yo nou ale dcpj nou pa jwenn yo nou fè 2 mas Nan Komisarya de Pòtoprens nou pa jwenn yo. Nou fè demach Penitansye Nasyonal nou pa jwenn yo. Pèp Ayisyen, apre y ap fin pran 3 jenn gason nan Baz 47, sa gen yon mwa edmi, y al tiye yo. Yo fin pran. Anpil lòt kanmarad nou dèni o nivo Petyonvil mou avèk on mach, on mouchwa, on drapo nwa e wouj nan kou l, yo tiye l, yo mare kò l avèk drapo nwa e wouj lan. Gen anpil lòt militan nou. Nan Plato Santral, militan yo mouri. O Kap Ayisyen, militan mouri. E, nou tout wè onivo Dèlma 75, yon lòt militan ke yo rele Ti Koniyon, yo bay 3 bal, li tonbe yo panse l mouri. Se chans nou mennen l lopital, jiskaprezan li nan sitiyasyon difisil. Apa de lòt moun y ap tiye, nou vle konnen gouvènman an, nou vle konnen anbasad yo, nou vle konnen sektè ekonomik nan, sa pitit Dessalines ka fè nou. Tout militan ki pi enpòtan yo, tout militan ki pi avanse yo, y ap elimine yo grenn pa grenn. Sou antèn Radyo Karayib, nou fè apèl. A òganizasyon dwa moun yo! Òganizasyon dwa moun yo! Nan yon minit nap fini senatè. Mèsi! Nou wè, nou tande, men nou pa pale! E se pou n konnen genyen tout yon machin lanmò ki otou de wout la, otowout Dèlma a e anpil lòt kote nan peyi an. Avan yè avèk jodi an, avan yè avèk yè. Se elimine yo elimine yon pakèt militan pitit Desalin. Maten an, nou konnen, yè ankò, pandan Dimanch la al kouvri militan ki t ap pwoteste nan zòn nan, yo pran Dimanch kòm yon jounalis. Yo pap nan vant, yo pap nan tèt pouvwa. Moun sa yo pa sòti. E malerezman, jounalis ankò ki ale anndan Fò Dimanch oubyen anndan Komisarya Polis nan Dèlma 33 lan pou y al pote sipò bay Dimanch. Nou vle sa k pase ankò se lanmò. Ariel Henry, s on kretyon w ye. Sa pa pou pouvwa pou fou peyi sa ou genyen pou peye sa e wap peye sa trè chè sa pa janm fèt nan venteyèm syèk sa si t nan ventenyèm syèk sa se pa konsa politik fèt a pou bontan wap tire l timoun wap pran moun gran lajounen al tiye yo epi tout sosyete a nou la nap gade men pèp ayisyen nou deja nan mitan rivyè an. Nou p ap fè bak! An verite, an verite, sèt fwa si, fò Ayiti libere! Paske nou mande dola, paske nou mande desann dola, paske nou mande depa Ariel, paske nou mande pou gaz bese, ann li ap tande nou! Paske pou fwa yo soti kote yo soti, se zam yo mete sou nou! Men pèp Ayisyen, kenbe la pa lage! Nou pap kanpe nan wout. Okontrè, mobilizasyon kont Ariel, mobilizasyon kont mesye bank yo, mobilizasyon kont loksidan, li pap kanpe. Maten an la, nan bon Kapayisyen, n ap kòmanse manifestasyon depi Kafou Abatwa, zòn Madlin. Ap gen tèt branch manifestasyon an, Wonpwen Samari. Vètyè, Karenaj, Ri 22, e tout lòt kote nan peyi an, Tigwav, Grangwav, Leyogàn, Jeremi, Okay, Jakmèl, toupatou, Akayè ap leve kanpe e zòn metwopolitèn nan tou ap gen leve kanpe. Pèp ayisyen pwofite leve kanpe pandan kriminèl sa yo ap aji nou pou n montre nou menm peyi a se pou nou e nou pa ka kite peyi a. Pou vwayou ou byen pou afwachi nou pa kapab kite peyi nou pèp ayisyen mete fanm sou nou mete gason sou nou m te di nou nou pral kriye yo koumanse fè nou kriye men nou pa kab kriye nèt kanpe poun defann peyi nou kanpe poun defann pitit nou kanpe poun defann tèt nou nou son pèp ki tèt kouche libète nou pa kab mete nou ajenou jodi a malgre tout sa ap fè nou.